Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon peyi a fini. M pa kwè gen anyen k pou ranje peyi sa ankò jan m ap gade l la, sof Papa Bondye ki nan syèl la. Genyen yon enfòmasyon e gen yon desizyon ki pran tou pa bò kote Medsen San Fwontyè a. Depi w wè nan yon peyi lopital fèmen pòt li pou ensekirite, bagay la grav. Bagay la plis ke grav. Nan yon nòt li rann piblik. Yè lendi an, Medsen San Fwontyè anonse li sispann tout aktivite nan Martissant pou yon semèn. Apati dat li fè anons sila, responsab MSF yo kominike mezi sila 48 è aprè atak ki fèt kont lokal yo nan sant ijans lan nan zòn nan samdi pase a. Nòt sa a presize pa gen ankenn viktim ki anrejistre nan kad ofansiv sila. Ekoute kòman rèd sa a fè fèt pa bò kote bandi ame yo, genyen de twa nèg yo ta sispèk ki sou do lopital la epi se nan moman sa a ekip rival la, je kwak lèzòm de gran ravin epi yo pete kout bal. ki fèt sou sant ijans nan Martisan an nan dat 26 jen 2021 an e nan kominike sila a ki pibliye nan dat 28 jen 2021 an, MSF fè konnen endividi ame tire plizyè rafal an direksyon sant sila a pandan ekip yo t ap asire prizanchaj maladi yo. Toutfwa, pa gen mò, pa gen blese. pami moun ki te nan lopital la. An konsekans, òganizasyon medikal imanitè la estime li pa kapab kontinye swanye popilasyon an pandan l ap mete lavi moun k ap travay yo an danje. MSF deside evalye pèsonèl li an epi tou maladi yo e sispann aktivite yo nan Matisan pou yon semèn daprè Alessandra Giudice Andrea ki se chèf misyon MSF nan peyi Dayiti. Atravè kominike sila, Medsen San Fwontyè soulinye, nan kòmansman mwa jen an, endividi ame brake 2 chofè anbilans MSF epi tou lòt machin ki t ap sòti nan Matisan. MSF mande ak gang yo pou respekte sekirite pèsonèl sante, moun ki malad yo, materyèl ak strikti medikal, pandan li fè konnen veyikil ak anbilans yo dwe sikile an tout sekirite. Fòk nou soulinye, depi nan kòmansman lagè a ant gang rival Matisan, Gran Ravin, premye jen pase a, lopital Medsen San Fwontyè se sèl enstitisyon kote pòt li rete ouvè nan zòn sila. E pou lè dega? Regade sa! Depi w rive nan yon moman lopital fèmen pòt li, ebyen pa gen anyen ki rete ankò. Genyen 2 petit video ki ap sirkule sur les reseaux sociaux faisant croire que ebyen yo ta sanse atake Unibank ki nan Palmyra Market la. Nou konnen la se yon konplèks, men ekoute daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ebyen m kwè pa gen yon ons de verite pa rapò ak enfòmasyon sila, sinon ebyen videyo sa te tourne trè trè longtan. Men de tout manyè, n ap eseye chache enfòmasyon pou ou, pou wè si se ta vre. Bon, sa fè depi 1 mwa, la guerre s'installe entre les bandes de Ti Bwa, Gran Ravin e Vilaj de Dye. Popilasyon an rive nan yon sèkl enfènal kote ke se la decheyans dan tout son orè. Donk moun yo pa ka viv ankò e yo oblije kòm si fè sa fè pati de kotidyen yo paske menm lè sitiyasyon an parèt grav ebyen yo oblije aksepte l jan l ye a. Eske nou konnen gen moun ki kite Matisan ki al bout jouk Kwadèboukè? Eske nou konnen gen moun ki kite Matisan, ki ale jous Bon Repo, jous Kanaran e laba a sitiyasyon an pa fasil toujou. Anpil moun ki gen kay yo, yo oblije kite kay yo, al pran desepsyon lòt kote nan centre d'hébergement oubyen nan kay lòt moun. Men se trist paske yon gè pa ka fè yon mwa epi tout aktivite bloke, moun kite kay yo epi se bandi yo menm k ap simen latèrè. 400 mawozo frape! 400 mawozo parèt grif li. Tande byen, si m di nou ke pa gen anyen ki rete nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, nou pral aksepte avè m pou n di m ke vrè. Nan nivo Kwadèboukè se nèg sa yo k ap feraye. Nèg sa yo gen dwa di y ap sòti jodi a la a, yo pral fè malè. Kèlkeswa kote yo vle ale a, yo prale la. Menm lè dèfwa ou wè lapolis konn eseye kanpe pou kapab devye yon sitiyasyon. Si ou pran plèn nan la a, se toujou lamenm choz. Men fò n di ke konparativman ak anpil lòt nèg ki bandi, n ta kapab di mòd operatwa gang ki fè pati 400 mawozo yo, nèg sa yo yo trè trè trè bosal. M ap raple m dènyeman nèg yo t ap vin batay pou Gabriel nan Site Solèy, depi kote nèg yo mete tèt yo deyò a nan Kwadèboukè ebyen se rèl ka makorèl. Pandan nèg yo ap sòti, nèg yo fouye kanbiz, yo pran lajan, sa vle di nèg k ap chanje kòb ameriken yo, yo pran tou sa yo jwenn sou wout yo, m ta kapab di 400 mawozo depi w al nan lari se tanpèt. Se siklòn, sa vle di lap pote w ale kanmenm. Depi w tande 400 mawozo nan lari, veye kò w. E fò m di w byen ke jan bagay la ye la, fòk leta pran responsabilite l paske quelle est la philosophie de lanmò san jou? Misye se biznis lap fè. Li achte zam ni, li rekrite jenn gason, epi yon nèg ou bezwen pou y al batay pou ou, ou lwe sòlda nan men l. Fò w konprann sa vle di nèg yo gen lespri pase leta. Y ap lwe nèg, sòlda pou al batay sou Bèlè. Y ap lwe sòlda pou al batay nan Site Solèy. Epi, biten an fèt. Ebyen, pandan nèg yo ap feraye, m ta kapab di, 400 mawozo li menm, li ap feraye tou onivo de Lakwadèboukè. Èske nou sonje sa k te pase samdi? Ebyen enfòmasyon fè konprann nan landemen bandi ak zam ki fè pati gwoup 400 mawozo anvayi nouvo sistèm foraj ak rezèvwa Dinepa ki nan komin kwadèboukè. Yo sezi kle a, yo mande 60 mil dolar ameriken pou kapab remèt li. Figurez-vous bien que euh rezèvwa sa a li bay anpil kote dlo tankou Jeral Batay, Kwadèboukè, Bèlvil elatriye. Donk se konsa enfòmasyon sa a rive jwenn nou. Si lòt gwoup ap pran lari, y ap kraze brize, ebyen 400 mawozo ki li menm panse ke l se yon pwisans, li antre nan lojik la. Donk, jounen jodi a la, ki sa nou kapab di tèt nou? N a sonje m te di nou ke avan lontan nèg sa yo ap mete pye yo atè a. E m pral di nou gen lòt gwoup k ap sòti ankò ki pral fè lòbèy. Paske se konsa peyi a ap fonksyone pou kò li la. G9 sòti, li kraze biznis, epi pèp la anvayi, pèp la al pran sak pou li, paske se konsa nèg yo di l. Jounen jodi a la a 400 mawozo mete pye l atè a, bon, ebyen atan nou ke demen si te gen yon libète de sikilasyon pou je pèp, ebyen je pèp ta pral mete pye l atè a, oubyen je pèp pa antre nan lojik sa l pa gen filozofi sa lakay li. Eske n konprann? Men, pou kesyon 400 mawozo a, bon, nou wè nèg yo se kwadèboukè k pa yo, yo kontwole distrik sila a, Ebyen pa gen anyen ki ka kanpe yo. Se apre yo fin fè sa yo fè a, fin kraze brize epi otorite, lapolis kapab mete pye. Hum! A chak fwa w tande nouvèl depi se Ayiti ebyen se nouvèl tèt chaje. M panse bagay la mezanmi hum! Li pa ka kontinye konsa. Li pa ka kontinye konsa. N ap vini talè avèk yon lòt emisyon pou n di ke ebyen nèg yo di an septanm Se eleksyon. Men fon ti netwayaj wi. Fon ti netwayaj. Mayen pwoblèm pou ke nou renouvle pèsonèl politik. Pase kèk mòp. Pase kèk mòp prezidan. Pase yon ti mòp premye minis. Pase yon ti mòp chèf de lapolis. Paske jan bagay la ye la a, nou pa ka al fouye tèt nou an nan eleksyon. la polis. Merci beaucoup la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage, m'en dire à tous mes amis pour en chouk pour qu'à pas m'abonner, à Chanel si la, et puis pas oublier, bah non, tipouze bleu, pour nous dire que vous appréciez le travail, et puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!